Medam mesye bonswa depi studio 18 la vwadlamerik nan Washington mwen se Jacquelin Belizaire kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a. Ayiti, reyaksyon kontinye ap tonbe apre atak ki fèt yè madi 25 oktòb la sou jounalis Le Nouvelliste, Roberson Alphonse. Ayiti Toujou, Aktivite gang yo kontinye gen enpak negatif sou aktivite plizyè sektè nan vi nasyonal la. Etazini, Deba yo ap kontinye nan moman peyi a ap dirije l nan direksyon eleksyon mi manda yo ki fikse pou madi 8 novanm pwochen. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske w chwazi voa Kreyòl pou w enfòme w aprèmidi a. Aktyalite ap mennen nou dabò. Nan peyi Dayiti, kote ke gwo kriz kaburan kap sakaje peyi a, fè ke Lèzetazini voye gaz bay anbasad amerikèn nan Pòtoprens atravè avyon ki ateri nan ayewopò Tousen Louvèti la. Yves Manuel se korespondan nou nan Pòtoprens. Depi dimanch ki sot pase la, Ayopò Entènasyonal Toussaint Louverture resevwa chak jou 2 vòl US Air Force. Avyon militè meriken yo transpòte gaz pou kapab alimante anbasad amerikèn, selon enfòmasyon nou jwenn sou plas. Militè meriken yo souvan akonpanye de kò sapè ponpye ayopò an, nan livrezon gaz lan. Operasyon sa ap kontinye nan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture jous nan kòmansman mwa novanm 2022 kap vini la. Peyi a fè fas ak yon rarte gaz depi prè 2 mwa. Pandan tan sa, bandi ak zam bloke Varreux ki se pi gwo tèminal peyi an, pandan yo ap reklame demisyon Premye Minis Ariel Henry. Nan yon moman kote ensekirite, vyolans gang yo, san konte sitiyasyon imanitè a ki vin pi grav, Ajans Etazini pou Devlopman Entènasyonal, usaid, deplwaye tou yon ekip elit entèvansyon sizoka ta gen katastwòf nan peyi an pou kapab reponn ak bezwen imanitè presan yo. N ap soulinye, Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture pa atire grann foul dènye tan sa yo akoz sitiyasyon malouk peyi an. Pasaje yo ki pa antre plonje nan chomaj Asosyasyon chofè gid touristik nan ayewopò an ki abitye transpòte touris yo lè yo antre anndan peyi an. Pandan tan sa a, pwopozisyon Etazini Damerik la ki mande nan Konsèy Sekirite Nasyonzini pou deplwaye yon fòs sekirite entènasyonal nan peyi an ap bre lwil, selon enfòmasyon jounal Miami Herald ki site divès sous, ankenn peyi pa pote yo volontè pou ta founi twoup nan peyi a jiskaprezan. Selon jounal la, Etazini pa gen kapasite. pou motive Konsèy Sekirite a sou nesesite pou voye twoup nan peyi Dayiti, ta sanble anvizaje fè retrè sou desizyon sa a. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi Yves Manuel. Lòt pwen nan aktyalite a se reyaksyon ki kontinye tonbe aprè atak ki fèt yè madi 25 oktòb la sou jounalis Le Nouvelliste Roberson Alphonse. Nouvelliste ki prezante ensidan an kòm yon tantativ pou asasinen jounalis la fè konnen ke prezantatè vedèt pwogram Planèt Majik la, enben lap rekipere l alòske li sibi 2 operasyon yè madi a e menm jou ensidans la. Donk sa vle di gen anpil moun ki kwè ke son atak ki fèt kont libète laprès, libète lapawòl nan peyi Dayiti tankou nou te kapab tande Guilaire C. Delva ki se sekretè jeneral SOS Jounalis e li di ke gen lòt pouswit Lòt suit k ap bay a ensidan sa. Epi toujou sou menm dosye a, gen Jacques Derosier, sekretè jeneral AJH, Asosyasyon Jounalis Ayisyen, li mande otorite an plas yo pou yo pran desizyon nesesè pou sekirize e ak garanti dwa jounalis ayisyen yo ki souvan viktim nan egzèsis pwofesyon yo. Korespondan nou Renan Toussaint pale avèk responsab la. Lane 2022 sa a pa bon ditou ditou pa rapò ak travay jounalis ayisyen yo. Garry Tess, ki te disparèt depi 9 jou ke yo jwenn kadav li 24 oktòb 2022 nan vil Okay, dènye an dat lan se jounalis Magic 9 ak Le Nouvelliste Roberson Alphonse ke sekretè jeneral Asosyasyon Jounalis Ayisyen, AJH, Jacques Desrosiers kondane epi mande otorite an plas yo asime responsabilite yo. Nou kondane zak sa a, se yon zak ki revòltan, ankò yon fwa ki pwouve kòman sitiyasyon jounalis yo konplike isit an Ayiti. Nou kondane zak sa a e n ap mande otorite yo pou yo degaje yo kou mèt janjak pou yo chache idantifye moun ki otè zak sa a e trennen yo devan lajistis. Otorite an plas yo pa adopte okenn mezi nesesè pou garanti sekirite travayè laprès yo, Yè madi 25 oktòb 2022 an, yon gwoup polisye ki t ap chache arete yon militan politik sou Channmas kraze ak bal kamera jounalis kameramann Televizyon Nasyonal Dayiti ak Radyo Tele Makandal, Joseph Michaud ki te nan egzèsis Pwofesyon l, Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Mèsi Renan, toujou sou menm dosye laprès la nan depatman Sid pi presizeman nan vil Okay, yon gwoup moun pran lari pou mande jistis pou yon jounalis ki mouri. Korespondan nou Jean Ernst Eliscar gen detay. Popilasyon Foko katriyèm seksyon Loran komin Okay dekouvri kò san vi animatè emisyon deba politik ki pase sou radyo Lebon FM Okay Tès Gary aprè 7 jou l te kite kay li. Se frè viktim nan, Vano Tès ak madan Tès Gary ki te rive idantifye kadav la ki te defigire. An reyaksyon, yon gwoup moun nan Okay te pran lari jounen madi 25 oktòb 2022 a pou mande jistis pou fanmiy viktim nan. Bilan, Yon jenn gason blese ak bal pandan mouvman an. Pwotektè sitwayen an, Mèt Renan Hédouville, nan yon nòt li pibliye, kondane asasina sa a e mande enstans ki konsène yo pou pran tout dispozisyon pou asire sekirite travayè laprès yo. N ap siyale, chèf pakè Okay la deja louvri yon ankèt sou dosye a kote l ekri Digicel pou mande l fè l jwenn tout nimewo ki te pale ak Tès Gary madi 18 oktòb 2022 a. Jean Ernst Eliscar voa Kreyòl, Okay. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen ki se Randevou Enfo. Branche Twazyèm Mitan du lendi au jeudi a 5 è tapan sou platfòm Lavwadlamerik Kreyòl yo avèk Jacquelin Belizaire, Jean Robert Philippe, Valerio Saint-Louis. Twa jounalis nan yon twazyèm mitan pou prezante nou dènye aktyalite lokal, nasyonal e entènasyonal nan yon anbyans dekontrakte ansanm avèk yon envite espesyal. Randevou an kase a 5 è tapan pou twazyèm mitan sou Lavwadlamerik Kreyòl. Donk aprè midi a ankò kòm dabitid 5 a tapan nap tann nou pou yon lòt edisyon twazyèm mitan. Nap retounen nan aktyalite a nan peyi Dayiti, aktivite gang yo kontinye ap gen enpak negatif sou aktivite plizyè sektè nan vi nasyonal la. Masiado Vilme se korespondan nou nan Pòtoprens. Aktivite gang yo nan peyi Ayiti mete sou soulèvman popilè ki deklannche anndan peyi a ak yon kriz sanitè pou n site sa yo sèlman pa rete san konsekans sou lavi kèk pwofesyonèl Akenson Belizaire, yon pwomotè ayisyen trè popilè tout moun konnen sou non Zagalo, ap eksplike n kijan sitiyasyon sa a afekte l. Pa gen mwayen pou m pwodui. E piske si m pwodui, li ban m dwa fò m peye espas la, fò m garanti ke m ap gen moun k ap soti, li ban m dwa e fòk mwen peye pwomosyon, fòk mwen peye gwoup yo, si se yon gwoup aleksteryè de peyi a, nan dyaspora, fò m peye biyè davyon. Tou sa yo, si yo pa garanti, m pa ka pwodui yon spektak. Men nou pa ka fè sanblan pou gouvèneman an, nou pa ka fè sanblan pou popilasyon an piske nou menm tou se konsa nou peye bil nou. Si nou envesti nan yon spektak, nou ekspèk ke nou jwenn yon piblik ki an grann kantite e ki reponn e pou nou kapab peye bil yo. Donk, si nou pa gen yon peyi, yon atmosfè ki bon, nou pa kapab fè l. Yon sitiyasyon ki pa diferan pou yon atizan fanm ki espesyalize l nan konfeksyone bijou. Mwen se Jessica Devieux Merlin, mwen gen konpayi mwen ki se Rose Créatissus ki fè de bijou e akseswa an tisi e mwen ap fè aktivite sa depi novanm 2017. Ben nòmalman wi, sitiyasyon peyi a fè gwo enpak, dèfwa nou konn anvi dekouraje men e jan m di w la Pou fè artizana e gen de bagay pou fè fòk ou gen pasyon fòk ou renmenl sinon sou pa renmnl ou pa gen pasyon ou pap travay wi touris pa antre wi pa gen aktivite fwò ki fèt men nou toujou travay paske se sa nou renmen se sa nou renmen fè antanke fanm paske fanm nou konnen nou trè pèsistan. Nou trè pèsistan dòk se sa m fè wi sitiyasyon peyi a fè bay yo pa mache jan yo ta dwe mache men nou toujou travay nou toujou fon jan nou motive pou nou travay nou toujou poste e nou pa vann an kantite men nou menm tou nou toujou kontinye travay e nou fè pwodui nou vann avèk tout kategori de moun. A kèk jou fèt Gede, nou pa remake okenn afich ki anonse aktivite pou dewoulman festivite sila a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Masiado Vilmé, ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Aktyalite elektoral pa bò isit, Ozetazini, enben deba ap fèt alòske peyi a ap pran direksyon. Eleksyon sa yo rele eleksyon mi manda yo ki fikse pou madi 8 novanm 2022. M gen avèm e Valerio Saint Louis, Valerio ki an studio avèk nou. E Valerio e nan New York e gen deba ki fèt yè swa e se pa ti deba. Deba te trè enteresan Jacquelin, deba sou jisteman pou chèz gouvènè a nan lakou New York. Yon deba ki enpòtan Paske se 2 kandida ki youn anfas lòt, nou gen aktyèl gouvènè a ki se Kathy Hochul ki li menm eben lap gade pou wè si ka chita sou chèz boure a, rete chita fas a Lee Zeldin li menm ki ta renmen pran plas la. Donk se yon deba tèlman enteresan ke anpil moun tap swiv li e fò nou di tou ke nan deba sa e youn choute sou lòt, Jacques-Lè, youn choute sou lòt e deba a enteresan e se konsa ke nou pral wè nan deba sa, nan repòtaj ke nap genyen an kote ke eben repibiken avèk demokrat Y ap twoke kòn yo, men fò nou di se yon eta ki an majorite demokrat e fwa sa a gen yon repibliken ki ta renmen pran chèz la. Ann gade. Batay pou chèz gouvènè New York la nan eleksyon mi manda ki prèske rive pou moun al vote jou madi 8 novanm sa a kontinye ap chofe nan yon deba televize ant aktyèl gouvènè New York la Kathy Hochul fas a kandida repibliken an Lee Zelding. Moun ki pral vote yo te gen chans dekouvri 2 kandida yo. Deba a te dewoule sou plizyè tèm, kouwè kriminalite, avòtman ak atak sou Kapitòl ameriken an. Se te sèl deba televize sa ki te fèt nan kanpay elektoral la pou pòs gouvènè nan leta New York. Kandida Kathy Hochul kontinye atake Lee Zelding sou kesyon avòtman ak sipò li pou ansyen Prezidan Donald Trump, pandan ke Zelding bò kote pa l te pwomèt pou l anile refòm jistis kriminèl liberal yo e li te li menm kritike Hochul paske l te anfavè pou l voye Plizyè milyon dola bay òganizasyon ki founi sèvis avòtman, sa ki kreye yon ogmantasyon nan kantite pasyan ki soti andeyò Leta New York la pou yo vin fè avòtman. Hochul te make pwen sou Zeldin kòm kandida ki te nye eleksyon prezidansyèl yo epi ki te nye chanjman klimatik la pandan ke l te eseye konekte kandida repibliken an ak Donald Trump ki, bò kote pa l, pa fin twò gen sipò moun New York yo. Nan moman kote moderatè deba a te mande kandida Zeldin si l t ap vote kont sètifikasyon rezilta yo ankò, Zeldin pa t reponn dirèkteman wi oswa non. Knowing what you know now, Lè w konnen sa w konnen jodi a, èske w t ap toujou vote pou sètifye rezilta eleksyon 2020 yo? Zeldin reponn, Vòt la te fèt sou de eta, Pennsilvani ak Arizona. Epi pwoblèm nan toujou rete menm jan an jodi a. Sa w gen nan moman an, se plis ijans nan zafè lasante ak dezas natirèl. Konstitisyon an di ke se lejislatè leta yo ki pou jere administrasyon eleksyon yo nan eta pa yo. Li kontinye pou l di ke l vle konsantre sou avni an epi goumen pou enstore lwa sou idantifikasyon votè yo pou pwoteje entegrite nan eleksyon yo. You basically heard Lee Zeldin say he would vote once again to overturn a presidential election. I Nou think sot that's tande something Lee everybody should Zeldin di ke know. li ta Effectively vote sent yon lòt fwa positive ankò pou messages ranvèse yon eleksyon to the staff prezidansyèl. of the White Mwen House panse ke se yon surveillance bagay tout moun apparatus te dwe and how konnen. to Nan mitan deba a, Kathy Hochul te mande Zeldin, Is Donald Trump a great president? Èske Donald Trump se yon gwo prezidan? Reponn nou wi oswa non. Zeldin te degaje l anba kesyon an, li te fè lwanj pou politik Donald Trump lan soti nan dosye pèp Izrayèl la, pase sou politik fwontalyè Etazini an, rive sou fason li jere pandemi kovid la. Epi lè moderatè te mande Zeldin si l t ap aksepte rezilta eleksyon an si l ta pèdi, Zeldin te reponn. If you lose this election, do you promise to abide by the results? Ok, avan pèdi se pa yon opsyon pou mwen. Dezyèmman, jwe ansanm ak kesyon ipotetik ou an, m ap reponn ou wi. N ap raple ke Kathy Hochul se te ansyen gouvènè adjwen Eta New York lan ki te pran pòs gouvènè a apre ke predesesè li, Andrew Cuomo, te demisyone. Kandida Hochul vin gen gwo avantaj sou Zeldin nan plizyè biwo vòt pou eleksyon mi-manda, selon sèten obsèvatè. Kandida Zeldin bò kote pa li se yon depite repibliken pou zòn Long Island nan, ki te pase anpil ane ap goumen kont yon seri fiziyad ak lòt krim vyolan, atak san pwovokasyon kont pasaje nan tren vil Nouyòk la, li rete yon konkiran solid ki jwenn sipò nan men yon gwo pati elektora ki nan nò eta Nouyòk la. Gen kèk sondaj ki fèt ki ta sijere ke pa ta gen gwo diferans ant kandida yo nan pousantaj vòt yo. N ap presize tou ke nan eleksyon mi-manda sa yo nan leta Nouyòk, genyen anpil Ayisyen-Ameriken ki nan kous la. Valerio e anpil Ayisyen Ameriken se pa sèlman nan New York men lòt kote yo tou men New York la tounen yon yon kote espesyal pou Ayisyen yo paske gen anpil anpil Ayisyen men kijan sa ye nan nan pa rapò ak kandida Ayisyen yo? Kandida Ayisyen yo dabò fò nou di. Oubyen Ameriken dorijin Ayisyèn? Wi toutafè ann presize e se sa Ayisyen Ameriken e jan yo rele yo eben gen anpil nan yo e yo nan eleksyon tou eleksyon mi manda sa yo trè prezan e yo sètènman ap kouri la pou yo kapab kenbe syèj yo fò nou di n ap repete e n ap presize Ke New York se a priyori yon eta demokrat. Men nou wè nan kous gouvènè a depi apre 2006, se premye fwa ke nou wè selon sondaj yo, enben apre ke gouvènè Pataki li menm te pran chèz boure a kòm repibliken an nou di fwa sa a se yon repibliken ki eseye ap manyen syèj la pandan ke Kathy Hochul li menm vle kenbe l. Pou retounen sou kesyon w lan, Kandida yo yo menm Ayisyen Ameriken yo, gen anpil nan yo, gen Mercedes Narcisse, gen Rita e Joseph, genyen e e yon jèn ankò ki li menm, anfen gen plizyè. Men sa yo ke m sot site la yo, se de moun ki nan Bwouklin, ki se bastyon kominote Ayisyen nan nan Bwouklin, yo yo trè, m ta ka di yo trè prezan e yo gen anpil chans. pou yo pase paske evidaman yo demokrat dabò epi gon kominote ayisyèn tou ki trè aktif ki trè prezan nan zafè politik Nouyòk lan ki sètènman pral vote pou kandida sa yo donk son bagay trè enteresan ke nap swiv e nap presize ke voa Kreyòl ap sou plas pou eleksyon an nap fè despesyal emisyon nap kouvri eleksyon enpe patou eleksyon mi manda sètènman nap kouvril tou nan lakou Nouyòk N ap pote detay enfòmasyon yo pou ou. M wè dènyèman pandan New York ou te pale avèk kèk kandida ki konn y ap patisipe nan eleksyon sa yo. Jisteman, y ap patisipe. Jisteman, pa egzanp, Mercedes Narcisse. Notaman Mercedes Narcisse ki dayè nan distrik kote li ye a la, li, pou mwen menm li se youn nan figi politik ayisyèn yo ki trè popilè nan zòn sa a, Ayisyann-Amerikèn an n presize. Poukisa? Paske nan kote li ye a, distrik kote li ye a la, se premye fwa ke li arive jwenn chèz la. E l t ap batay lontan pou chèz sa a. N ap pran tou pa egzanp Rita Joseph ki nan distrik pa l lan tou, e se yon figi ki monte kòm fanm, li ranplase jisteman yon ayisyen ki te la deja. Donk m panse ke kandida se yo trè konfyan, epi bon konfyans lan tou se paske yo demokrat, e kòm ou konnen Jacquelin eta New York lan se yon eta apriyori o depa se yon eta demokrat, donk li sanse pral fasil pou yo, men se eleksyon. Se jou madi an sèlman ke n ap konnen, jou madi 8 novanm sa a, ke n ap konnen efektivman kijan eben rezilta eleksyon ap ye. Donk ke telespektatè yo konprann ke voa Kreyòl n ap prezan plizyè kote, Valerio ap Nouyòk, byen ke Valerio avè nou Washington kounye a, men l ap Nouyòk pou l di nou tout sa k ap pase Nouyòk. Men gen yon bagay ke m wè anpil Ayisyen, lidè Ayisyen di ke y ap gade pou yo wè dan kèl mezi ke Kominote ayisyèn an kapab fè plis presyon sou gouvènman ameriken yo pa rapò a sa k ap pase an Ayiti. Ki jan w wè kominote ayisyèn nan li menm pa rapò ak yon ide konsa? O Yo trè yo trè enterese, yo trè konsène. Nou wè ke lè gen de diferan e fwa ke yo pa egzanp yo devan Nasyonzini, yo nan lari Bwouklin, y ap manifeste, y ap fè tande vwa yo paske senpleman diferan pwoblèm k ap pase Ayiti yo reflete sou yo tou nan Nouyòk, sitou nan Bwouklin. E pou Nouyòk, e fò nou di ke, e, bon, elu sa yo, ki jou, jiska prezan chita sou chèz boure pa yo, yo pral nan eleksyon mi-manda, yo tou, yo menm tou yo konsène, atravè yon òganizasyon, fò n site non li, ki rele NION, ki se yon òganizasyon ki reyini majorite, e ben, elu Ayisyen-Ameriken yo, Ozetazini dabò. Kòm gen anpil nan Nouyòk, donk, yo prezan, yo panse a sa k ap pase ann Ayiti a. Gen k ap òganize swa dè reyinyon, dè, dè, dè konferans, e dè, dè, dè chita-tande sou kesyon Ayiti an. Donk se sur ke sa k pase Ayiti a ap reflete yo sitou kesyon ensekirite a, sitou kesyon gang, sitou kesyon bandi an. Donk yo trè prezan. Donk m panse ke nan eleksyon sa a tou, e pou elektora ayisyen an, piske an n di ke se pa yon eleksyon sèlman pou ayisyen, se yon eleksyon Ozetazini. Men pou elektora ayisyen an, sa pral jwe an favè de kandida ki pa egzanp te trè, e te pran lapawòl, te trè vokal an nou di, nan priz de pozisyon yo vizavi de sa k ap pase an Ayiti an, Jacquelin. Mèsi Valery Jacquelin. N ap di Valery pou l pa kite nou. M pa ka di l pa kite Washington ditou, men ann atandan n ap di l pou pwogram nan pa kite nou. N ap rete toujou nan isit Ozetazini, gen yon lòt pwen ki domine aktyalite a e nou pral rejwenn Serge François Michel ki li menm kite Florid ki avè nou nan Washington DC. Gen yon gwoup demokrat ki prezante tèt yo kòm demokrat pwogresis Ki fè yon lèt soti men yo rapidman antre li. Frè Serge François Michel, di nou non, sa k te nan lèt sa a ojis? Bon, Jacquelin, fò nou di ke lèt la di ke fò ke Etazini chanje fason li wè lagè nan Ikrèn nan e ke fò yo te ka fè yon jan pou yo fè diplomasi paske gè a ap koz anpil moun ap mouri, moun ap soufri. E gen kriz grangou ki pete anpil kote paske pa gen ase manje epi pri gaz ap monte. Donk nou ka tande plis detay epi apre na retounen. Sordi Jacquelin. 30 Demokrat nan kokis pwogresis Chanm Reprezantan Etazini an rantre yon lèt kote yo te egzòte Mezon Blanch pou l negosye yon antant pou mete fen nan lagè Larisi nan Ikrèn nan, dapre sa alatèt kokis la, Depite Pramila Jayapal, fè konnen madi 25 oktòb la. Kokis pwogresis nan Kongrè a rantre lèt li te voye nan Mezon Blanch sa pa gen lontan sou kesyon Ikrèn nan, se sa Jayapal di nan yon kominike. Li ajoute. Lèt la la depi plizyè mwa, men malerezman kèk anplwaye biwo a te pibliye l san poze kesyon sou li. Nan yon lèt jounal Washington Post te premye rapòte, palmantè yo di efò diplomatik ta dwe antre nan jan Etazini abòde kesyon pou mete fen nan lagè a. Lèt la te di gè a gen efè katastwofik sou pèp Ikrèn nan e menase distribisyon manje nan mond la. e ap deklanche kriz mizè akoz pri kabiran ak danre ki ap monte nan mond la. Serge François Michel, voa Kreyòl. E Serge pale e ki dènye devlopman genyen sou ka sa paske e demokrat sa yo ki te mande pou prezidan Joe Biden pou l negosye dirèkteman avèk prezidan Poutine donk sanble ke yo fè bak sou lèt la. Daprè sa w di. Bon tou dabò fò nou di Jacquelin ke depite ki te alatèt mouvman ekri lèt la se Pramila Jayapad li di ke li pran responsablite pou lèt la ki sòti a menm lè l sòti pa erè li di ke se yon anplwaye ki mete l li pa di li pa di yonn men gen anplwaye ki mete l deyò pa erè e li menm li pran responsablite pou erè ki pase a men. Gen yon pwen komen ant premye lèt la avèk dezyèm nan ki anile premye a. Li di ke tout gè fini avk negosyasyon e ke gè sa a tou gen pou l fini ak negosyasyon. Li di tou ke, men sa ki diferan se ke li di l ap fini ak negosyasyon men apre viktwa Ikrèn. Donk sa vle di sa sa vle di. Mèsi Serge François Michel, Serge François Michel, ki te an Florid, men konnya ki retrouve nou nan Washington DC pandan semèn nan, sa fè nou plezi, menm jan avèk Valerio Saint-Louis, fò n di ke prezidan Turk la, Recep Tayyip Erdogan, li menm li di ke, enben, prezidan Putin li pi sou negosyasyon ke nan kòmansman gè la, e li di ke li kwè ke pi bon bagay la se ta jwenn yon negosyasyon. pou finalman konfli sa ta fini fòn di Dmitry Peskov ki se pòt pawòl Kremlen nap pale de ministè afè etranjè Ris la enben yo menm yo di ke prezidan Vladimir Poutine depi nan kòmansman konfli a li te toujou sou negosye avèk Ikrèn donk yon sitiyasyon ki trè konplike pandan se tan gen menas tou ke la Russie ta itilize zam nikleyè e prezidan Joe Biden li yon lòt fwa ankò li di ke enben si la Russie ta itilize zam nikleyè se tap yon gwo erè ke li tap fè donk se toujou yon menas ki toujou la men Etazini toujou kenbe menm pozisyon li dil ke pap gen gayan nan yon itilizasyon zam nikleyè donk yon sitiyasyon ke nap swiv pou ou paske Ikrèn toujou rete nan. Aktyalite a. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. N apral retounen, n ap retounen nan peyi Dayiti, kote ke nou pral nan depatman Grandans, pi presizeman nan vil Jeremi, kote plizyè òganizasyon fanm ak rezo òganizasyon jèn, yo menm yo te reflechi sou yon pakèt gwo pwoblèm ke rejyon an ap konfwonte. Nou gen sou plas korespondan nou Mackenson Charles, l ap pale avèk nou depi vil Jeremi nan depatman Grandans. Nan yon rankont ak yon ekspozisyon ki rive fèt nan lokal Kad Edward Peters nan vil Jeremi jounen lendi 24 oktòb 2022 a, plizyè òganizasyon fanm peyizàn, òganizasyon fanm, òganizasyon jèn ak rezo òganizasyon ki soti nan komin Bonbon, Chanbelan ak Bomon ki te mete tèt yo ansanm pou reflechi sou sitiyasyon fanm yo nan komin yo fas ak pwoblèm lamanjay, wòl fanm yo nan ekonomi sosyal solidè ak dirab nan milye riral yo, nan okazyon Jounen Entènasyonal Fanm. Nasyonal yo, ki selebre chak 15 oktòb, te rive soti ak yon deklarasyon ki pote non Deklarasyon Fanm Peyizàn Grandans yo. Kangas Mila, kowòdonatris AFPB nan Bomon, bay yon ekstrè. Depi apre siklòn Matthew kondisyon lavi fanm peyizàn yo nan Grandans vin pi grav chak jou. Mete sou sa, fenomèn ensekirite, kidnapin, Pri gaz ki ogmante a ki vin pi mete aksè sou klou, ki lakoz manje fanm peyizàn yo ap fin pouri nan jaden. Kèk nan yo pat kache endinyasyon yo nan okazyon sila. Paske nou se moun andeyò, n al lekòl, nou pa ka jwenn travay, leta bloke peyi a lan men nou. Jodi a n ap rele yon mwen pou Ariel ki fèmen lekòl, ki pran peyi a an sòsyè, lè k ap manje. Nou lanse apèl sa a chèf gouvètman an, nou mande èske si l pat èske l pat pase lekòl? ki fèl pran peyi sa al tòtirel konsa, ki fè lekòl paka ouvri, anyen paka fonksyone, malerèz ap mouri grangou, tout moun fini nan peyi dayiti, nou dil silvouplè debloke peyi a pou nou paske nou pa kapab ankò. Nan peyi a omwen 35 a 40 pousan pwodwi nou fè yo, pwodwi agrikòl yo, yo pèdi du fèt ke nou mal kondisyone yo, nou pa transfòme yo, gaspiyaj. Yon sitiyasyon ki deja lage 2 bra pran pye Anpil fanm peyizàn k ap fè komès anndan depatman Grandans. Depi Jeremi, Mackenson Charles pou voa Kreyòl. Mèsi Mackenson Charles ki se korespondan nou nan Jeremi nan depatman Grandans. Nou rejwenn Valerio Saint Louis yon lòt fwa ankò. Depi Valerio la n ap pale de New York, n ap pale de New York e nou pral pale de yon bagay ki konsène Ayisyen yo, se kesyon imigrasyon. Nou wè ke Avèk kesyon imigrasyon yo, 2 pati, prensipal pati e e Ozetazini yo, Demokrat e Repibliken, enben yo vin fas a fas nan kesyon imigrasyon o pwen ke enben genyen Gouvènè Albòt ki voye yon pakèt moun nan New York paske li di ke enben se kòm se yon prezidan Demokrat ki la, e ki gon majistra ki demokrat tou, donk yo menm yo lage moun sa yo pou yo kapab regle pwoblèm imigrasyon, men ki sa nou ka di sou sa Valery? Tout afè, se yon bagay ke jisteman mè New York lan li menm, Misye Eric Adams li denonse, li di kareman ke gouvènè Texas lan Eric Abbott li kòmsi sèvi avèk kòz imigrasyon an kòm yon zam politik. Li denonse sa, li deplore sa tou, e se te kòm yon chirepit ki te genyen ant 2 ofisyèl yo, e kote ke Eric Adams, de tout fason, li di ke, eben, vil New York la pran responsablite l an men, li resevwa imigran sa yo. Anpil nan yo, plis pase 12 mil imigran rantre nan vil New York lan, e mè lan tou te oblije e rapidman e debloke yon lajan pou kapab konstwi yon sant dakèy pou imigran sa yo. Yon sant dakèy ki jounen jodi a gentan monte pou resevwa imigran sa yo an bòn e di fòm, Dè imigran fò nou di ki soti nan peyi Amerik Latin nan, men nou pa jiskaprezan voa Kreyòl pa gen rapò oubyen repòtaj de Ayisyen ki ta soti, ki ta antre pami imigran sa yo Jacquelin. Byenke nòmalman, an jeneral, ou menm ki te ale sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la, toujou gen Ayisyen pami moun ki soti nan Amerik Santral, n ap pale de Amerik di Sid tou, Venezyela, Kolonbi, Bolivi, Gwatemala, tout ekip sa yo. Men, il arrive ke statistik yo pa pale de Ayisyen. Statistik yo pa pale de Ayisyen, byen ke gen anpil sant nan Bwouklin, Nouyòk, ke nou konnen, nou menm nan voa Kreyòl, nou vizite yo, nou fè de repòtaj sou yo, kote ke gen de òganizasyon ki yo menm ap resevwa imigran, ki gen anpil Ayisyen ki jisteman soti sou fwontyè la, rive vin jwenn yo. Men, nan ka. pa vil New York la, Mè Eric Adams, anfen batay sa ant Mè Eric Adams e gouvènè Texas la, nou pa konnen si nan bis soti sou fwontyè Texas la yo arive rantre tou nan lakou New York, nap swiv pou ou kanmenm. Wi, donk sa vle di kesyon imigrasyon ki pral nan mitan e ki pral nan mitan e eleksyon mi manda yo. Eleksyon mi manda sa se youn nan gwo sijè yo. Gwo sijè e akote de avòtman e lòt e sijè Ikrèn san dout ap nan kesyon an. Men nou wè ke eh sa enterese Ayisyen yo paske se yon kesyon imigrasyon. E fò di ke se pa sèlman Nouyòk, gen yo resevwa Boston voye. Boston jisteman. Epi Miami voye moun tou. Miami jisteman. Se epi yo voye yo nan. Isit lan tou nan Washington DC tou yo resevwa 2 ou 3 tou. E yo menm voye yo, yo pa voye nenpòt kote, yo mete yo an fas kay Vis Prezidan Kamela Harris, il faut le faire. Se sa, tout a fè. Yon batay politik kanmenm. Ya. E nou di Valerio Saint Louis mèsi e n ap pratikman rive nan fen pwogram nan. Fò n di ke pita, kòm dabitid, n a pral genyen twazyèm mitan nou, kote ke nou pral pale ankò Ayiti. M te gen okazyon pale avèk Frantz Duval ki se redaktè an chèf Le Nouvelliste e ki redaktè Ticket Magazine tou. Enben, li menm li di nou ke li pale avèk Roberson Alphonse konfrè nou, aprè ke l te sibi atak yè madi a, nou konnen ke l ta pral, li ta pral vin fè emisyon, epi sa k rive, enben, li atake, yo atake l, bandi atake l, e Nouvelliste prezante l kòm yon tantativ dasasina, men misye chape anba. Tantativ d'assasinat, nou menm se certains confrères, nou prezante senpati nou bay Le Nouvelliste e nou di misye pwon retablisman pou l geri vit e pou l retounen fè sa l abitye fè a. Depi Studio 18 Lavwadlamerik nan Washington, mwen se Jacquelin Belizaire. M remèsye Valerio Saint Louis ki te avè m nan studio a. M swete ke demen ankò n ap ansanm. Epi Rob McLean, thank you so much! Epi nou di ben. Ben gracias epi tout lòt moun yo mèsi anpil randevou 5 è tapan pou twazyèm mitan nou bonswa mwen se Jacques Belizaire.